Et, me tap chanje, et, le raci la polisa, parce que, la polisa, le raci sa rekinera, yi pa bon, yi pa baye a nye, men, bat kritike yo selman, parce que, et, quand même, et, moun ki la joune joudi a ki premye mini de fatoua, se ni men, ki non men, se ni men ki kapab,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 komanseman intervjua. On di, jodi ya, an Haiti, et patikilyeman nan zon metropoliten nan, pa ou kote konye, ou an sekimite. Notande, bandi, yon entrekaye moun, yon pren moun, yon ala wekyo. Yon entre nan lekol, yon ala wekyo. Mwen men, mwen men, mwen pa, mwen men mabdi, mwen men, mwen gen de paran, kembyan wekyo, ki anonsi,